Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Cet homme la ke vou regarde sur la foto son non se Yonyon. Ebyen, eh, gen anpil moun ki ap bat bravo paske FBI pran Yonyon. yo ale avek li. Tadebyen, jan informasyon an di, le nome... Germine Jolie alias Yon a été extradé vers les États-Unis d'Amérique ce mardi 3 mai 2022 à bord d'un avion spécial FBI suite à une demande d'entraide judiciaire produite par les autorités judiciaires américaines le 22 avril 2022. Il est poursuivi via un mandat international émis par le tribunal de district des USA pour le district de Columbia pour les chefs d'accusation suivants. Complot et violation de la loi américaine sur la réforme du contrôle des exportations et contrebandes à partir des États-Unis, importation d'armes de guerre, enlèvement suivi de séquestration contre rançon de citoyens américains, Yon est le chef de l'organisation criminelle dénommée 400 marozo impliqué dans plusieurs actes criminels dont assassinat, enlèvement, vol de véhicules, destruction de biens privés et incendie. La police nationale continue de traquer le reste de cette bande criminelle dans ses multiples interventions organisées ces derniers jours où plusieurs ont été soit mortellement blessés dans des échanges de tirs ou soit appréhendés. Par ailleurs, le DGAI de la PNH France LB a passé des instructions à la Direction centrale de la police judiciaire pour approfondir les enquêtes en cours relatives aux importations d'armes et munitions alimentant le phénomène de gangstérisation du pays. Ces individus seront poursuivis conformément aux lois haïtiennes et internationales régissant en la matière. Mwen ri wi lèm tande enfòmasyon sa yo ekoute la polis li menm kopere avèk otorite amerikèn yo jisteman ekstrade yonyon yonyon gen gwo chaj sou dol kòm kwa lap fè zam antre nan peyi an lap fè kidnaping li kidnape sitwayen ameriken brèf bon tande byen lèm poste sou stati m kòm kwa fbi pran yonyon gen anpil kòmantè ki vin jwenn mwen em gen presyon tout kòmantè yo se di love mwen men kòmantè yo anpil. Eske nou konnen lè yon bagay konsa fèt, se kòm di blablabla, se skandal piblik? Hein? Ki enterè yon moun gen nan sa k fèt la la a? N ta renmen konnen ki enterè yon moun gen nan sa k fèt la la a? Se kòm di van dan lapay. Dayè, genyen yon fan ki fè m fè yon konsta, Gade Yonyon pou w wè, gade jan figi Yonyon fre. Hein? Sèl sa k kapab sòti nan kapasite oubyen pouvwa Yonyon gen, sèke pouvwa l te genyen nan prizon Ayiti a, petèt li ka pa genyen l lòtbò ankò. Avwa 5 telefòn an men, fè tout yon seri de bagay kòm si manipile a distans, petèt ke li ka pa jwenn sa ankò. Men, kisa sa enterese m? Ameriken vin pran yon yon. E kounye a gen moun ki kontan paske yo pran yon yon? Kounye a la, poukisa n pa di tèt nou, ok, poukisa lapolis jounen jodi a la ki ekri tout bagay sa yo pa di tèt li ke, ben ekoute, y avè dè jan ki on fe dè denonsyasyon. Dè denonsyasyon ki yo menm te pran chimen laprès. On a rien fait! On n'avait pas voulu isoler Yonyon. Men ki sa k te pase? Èske Yonyon t ap koopere? Oubyen èske se FBI ki te di, Ben, fo pa maltrete Yonyon paske se notre Yonyon a nou? M ta renmen konnen. Gade jan figi sitwayen an fre. Gade jan sitwayen an anfòm. Epi kounye a la, bon, w tande yo vin pran n, ba w. Kounye a la, an n poze tèt nou yon kesyon. M poko fè emisyon non paske je suis en pleine rue, mwen oblije mete kò m yon kote pou m kapab anrejistre yon emisyon paske m toujou di nou sa. Li pa yon kestyon de antre nan studio pwodui. Kelkeswa kote m ye mwen menm, m met anba latè, m ap pwodui pou nou. Paske m toujou la. Men, tande byen. Kounye a la, Lanmò San Jou kapab vin yon sitwayen ki san tètyè nan tèt li. Tankou jan l toujou di sa. Paske, a la prizon, sèten fwa, yon yon konn pase lòd pou di, ben, fò pa fè sa, fò pa fè sa lanmò. Men kounye a la, kyès ki pral di lanmò, stop! Non! Pèsòn! Ebyen, veye kò nou. Ou konprann? Veye kò nou. Paske kounye a la, m ta kapab di anpil nèg ki 400 mawozo se 2 nèg ki pral chèf pou tèt yo, 2 nèg ki pap gen tèt chen pase nan tèt yo. An nou sispann bat bravo antouka paske jan sitwayen an la, sitwayen an fre, sitwayen an t ap mennen, yo prann yo ale avèk li. Rien de plus! Sa va pase kòm du van dan la pay. Bon, ekoute, bagay la rèd nan plenn nan la. Mwen gen kèk ti video pou nou e mwen genyen deklarasyon kelke sitwayen men fòm di nou ke popilasyon an kanpe an kwa e genyen de nèg 400 mawozo nèg sa yo vrèman fò nan piblisite yo paske a chak fwa yo touye yon moun pou ou yo gon yon jan yo fè pib la avèl yon manyè pou kapab fè yo pè gon zafè gaz nan vare donk ta gen de bandi ame ki yo menm al pran gaz e gon voice ki tonbe sou dosye sila ann tande. Se pou tout nèg ki sou gwoup la, pou chofè ki nan lari, Aktyèlman la mwen nan tèminal vare men nèg yo gen 4 kamyon gaz yo pran la devan yo al avè yo nan baz yo wap jeremi de tout fason nèg ki gen kamyon nèg ki gon grenn kamyon chofè k sou yon kamyon envite si w te nan tèminal la pito w rete kontwole sa kap fèt oubyen si w te deyò wap vin chaje bon kòm etan lè kou yo ap fèt nou pa konn ki jou ki lè. Men mesye, bagay la tèrib. Devan tèminal la la, nèg yo pran kamyon siman, kamyon gaz. Men gen yon Servimax, gen yon Kanèz, gen yon nèg Bètran Bito, gen yon lòt nèg, e Bètran Bito a e Servimax, gen nèg Dèlma, Dèlma, Dèlma anba Nazon an tou. Yo pran trelè pou nèg sa yo la. Mesye bagay la tèrib tèrib malgre yo voye chofè ale yo kenbe kamyon yo eehh se fen du monde lan sa mesye sa se le le vrè fen du monde aayy menm lè yon nèg ap di mwen mpa vle tande yon nèg ap dim eehh bagay sa yo ki gen nan peyi dayiti ap pase nan tout peyi non mta swete yon nèg ki abitye di sa yo nou pa bezwen repete yo. Bagay ki gen la yap pase nan tout peyi. Bagay sa yo pa egziste non mesye sa ki gen nan peyi dayiti la. Si se nan blòk wap jeremi, poze tèt ou kesyon pou di kiyès. Eske se izo ki sòti nan vilaj lal pran gaz? Eske se ti lapli ki sòti gran ravin lal pran gaz? Eske se krisla ki sòti ti bwa lal pran gaz? Edem konprann. Gen yon sitiyasyon ki vrèman alarmant. Gen anpil moun ki nan pwovens. Moun sa yo yo kite tout bagay yo pòtoprens. Yo blije kouri vin nan pwovens. Moun sa yo pa konn kisa pou yo fè. Nou konprann? Bagay la vrèman rèd. E, tout moun ki abite an plèn nan, pifò moun sa yo kite lakay yo. Gen moun ki pran wout Mibalè, gen moun ki pran wout Senmak, gen moun ki pran wout lòt kote. Sila ki rete yo, m ta kapab di yo reziye yo pou yo wè lanmò anfas. Jodi a, nou te pati alarenkont kèk grenn nan yo. Swive se repòtaj. Kounya m met tèt mwen deyò m vin chache ti dlo pou timoun yo. Anndan ki kote ou te ye la menm? Anndan lakay mwen m bouje ak timoun yo. Nan ki bò ou ye? Nan ki kay? Nan ki zòn menm? Anndan Bigarat, anndan Bigarat sou site Sam. M ret anndan, m fèmen pòt yo, m fèmen baryè a, m bouche anndan ak timoun yo. Bon yo gen bon ti jou malere a la kòm granmoun m paka kontwole konbyen jou moun yo gen konbyen jou a de ti dlo m prale m met de ti manje m prale de ti manje m prale pou may bay timoun yo okontrè m kite timoun yo nan kay la yon sèl yo wè m met kò m deyò m paka kite lafen pran yo ak dlo pa gen dlo nou ap kriye ebyen fòk m kriye paske manman pitit m gentan fin fè yo. Tout ligne internet sa yo boule sa yo rache nan antre ou tè kot chien se la bagay yo ye la ae dep maten la gon seri de nèg kap bay ozo kap antre nan konpayi rob la yap kontrole yo yap kontrole tankou pou yap se sak fè yap tire anpil nan mouda yo nan konpayi a pou yo wè si si konsi a. An deyò, moun yo menm moun a bouwèt, yo tire moun k ap pote fatra, moun k ap tire sou li k ap fè rechou. Ki bò yo tire moun sa yo? An nan dan wote a bò chen. Nèg yo rantre nèg kay chen wi. Moun sa yo moun ki te nan ki te ki t ap viv nan zòn nan? Nèg nèg 4 mawozo rantre antre antre antre andan lakou chen wi. Pou le moman chen an pa la? Chen an la kounye a men kounye a yo gen yo gen lè y ap bay lòt sekirite. Sa vle di, kounye a, lanmò san jou repete di, menm si te gen yon grenn sòlda, yon grenn sòlda, l ap goumen avè l. Menm si li batay la, li di chè, ou pa gen dwa konte kadav. Toutan ou wè batay la ap fèt, ou pa sipoze ap konte kadav. Se sa l di misye. Mèsi.